Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. On va parle politik. Wè, politik. Qu'est ce qui va se passer le 7 février 2022? Manifestasyon. Sa se premye repons mwen kapab ba nou pa rapò ak yon kesyon konsa. Paske, ebyen nèg y ap ranje kò yo la pou kapab dechouke Ariel. Men apre, qu'est ce qu'on va faire? Eske nou gen alternativ? Sa se la grande question qu'on se pose. Men nou poko rive nan kesyon alternativ lan paske nou sèlman rete nan stad dechouke a. Ok paske ou wè nou te konn ap di anpil nan nou te konn ap di eh Jovenel fòl ale men on a pa d'alternative Michel Martelly rache manyòk ou bay tè a ekoute kès kon va fè aprè pa d'alternative paske lè moun nan fin ale se lè sa nou menm nou pral goumen eh nou pral mete anviron 100 akò sou tab la epi ou pral antre nan on lojik akò kap batay avèk akò E pi aprè, ebyen, youn ap kritike lòt, batay nan radyo, sa kap pase konsa a, se yon kestyon denterè pèsonèl paske nan pa toujou prime lenterè kolektif an matyè de politik. Se sak fè w wè peyi a vin sa l ye jounen jodi a la. Ya yon pwoblèm. E byen fò n di ke, nou sonje m te fè yon emisyon dimanch pou m di ke mwen vrèman pè pou ke e sa ki pase nan Ritskina m nan, eleksyon ki pèmèt ke nan kad akò Montana pou kapab gen yon prezidan de tranzisyon e yon premye ministre de tranzisyon egalman. Fritz Jean elu prezidan. Steven Benoit elu premye ministre. Men tou sa, se pour du beurre. Wè, dapre anpil moun kap fè politik nan peyi Dayiti. Paske kote Ariel akwoche a la, m pa kwè gon bagay ki kapab lage l atè. Ebyen brèf fò n di ke eleksyon sa ki fèt la li deja pwovoke yon salva de reyaksyon pa bò kote anpil moun k ap fè politik. E fò n di ke manifestasyon ki pral fèt le 7 fevriye a, ni moun ki kont Ariel, ni moun ki nan klan joveneliste e ni moun ki pa aksepte eleksyon sa a tou ki fèt la, ou kapab wè de zenmi ki regwoupe yo ansanm ki pran beton an pou denonse tout bagay sa yo. Men, si politik lan nan kestyon denterè, li pèmèt ke de zenmi se reynis pou kapab di non ak yon seri de bagay, men pou ki sa tou, Ann derape peyi a pou tout bon. Ebyen banm di nou byen. Sa w pral tande la yo, ou pral tande move pawòl, ou pral tande pawòl piman bouk. Men ekoute, sa mwen tire ladan yo, se juste pou m di nou ke peyi sa pa gen ankenn kote l pral. Timote Rony fè yon analiz. Yon analiz pou l di ke. Gon pakèt nèg ki gen konesans nan peyi sa a, nèg sa yo kite moun fini avè yo nèt nèg k ap fè politik. Mwen menm, fò m di nou byen, wè si m t ap fè politik, gon pakèt nèg ki deja nan tonbo a, m pa ta pral jwenn yo non. A monchè, gon seri de nèg la a, depi w ap suiv yo ou deja nan tonbo a deja, m pa t ap janm suiv nèg sa yo. E la a m ta kapab di Timote Rony genyen yon ti kras rezon. Poukisa l gen rezon? Lè w pran yon nèg tankou Mèt Goug, Gérard Goug an 2004, yo fè l fè tenten. Gwo entelektyèl wi, ha! Yo fè l fè tenten. Yo pran Mécène Jean Louis, a, yo fè l fè tenten pi rèd. Fritz Jean Louis, pwofesyonèl, gwo ekonomis, yo fè l fè tenten. Steven Benoît, bon mwen menm m pa konnen paske s on nèg m renmen, kòm si depi m gade misye m just renmen l de kè paske s on nèg ou santi nan li gon On jenerozite a 50 pousan pou ta sove peyi sa. Men ekoute, Steven, il est trop naïf. L al antre tèt li nan sa a. Bon m gen enpresyon ke se kapab yon echèk. Donk ou rann ou kont ke peyi a kòm si valè yo ap efrite nan lojik enterè petètre pèsonèl oubyen dan la pèspektiv de sove Ce singulier petit pays. Men gen yon lòt pwoblèm. Valè yo efrite yon lòt kote, se paske gen yon pakèt entelektyèl nan peyi sa a, de nèg k ap pale bèl franse, nèg ki fò pou de twa goud, yo kite moun fini avèk yo. Lè nou pran rejim Michel Martelly a, ou pa wè sa Michel Martelly te fè? Li di w li menm li pa fò, li pa pase nan inivèsite, depi se nèg ki fò, L ap blaze tout. E l blaze yo vre. Ou wè l kanpe devan yon minis, li di minis la konsa, a ou menm sa w konn bay manti konsa, vin bay pèp la yon ti manti non. L ap joure, li kwaze avèk senatè, li desann kanson l sou yo. Desann kanson wi. Apre sa l di kiyès la ki fache? Pa gen yon nèg ki plenyen. Peyi a kòmsi e yo moutre w ke valè moral pa ka egziste nan peyi sa tan ke yon nèg ou renmen fè de twa goud nan sikonstans sa yo. An n tande Timothée Rony k ap pale nan yon premye vèsyon nan deklarasyon sila a pou denonse sa ki fèt nan Ritzkinam nan e l di nèg yo yo mèt tou kite l nan otèl la yo pa menm bezwen sòti avè l nan lari menm. Jodi a se grav anpil lè Ayiti gen karans entèlektyèl, lè peyi Dayiti gen pwoblèm moun lespri sa yo, lè peyi a gen pwoblèm resouzimèn sa yo epi pou gwoup malandren chita nan yon kwen pou y ap gaspiye moun yo konsa. Nou sonje sa te rive deja, dan lèzane 2003, 2004, kote yo te rale Mèt Goug avèk on foli prezidan yo te mete nan tèt li, yo fè menm bagay la e finalite a, tout moun wè kòman Mèt Goug pase. Men nou wè tou resamman la, nèg yo ale, yo pran Mèt Mesèn Janlwi, fen entèlektyèl, nèg ki rive pi wo nan enstans jistis lan, nou vle pale de lakou de kasasyon, e gade kòman yo gaspiye l. Jodi a ankò, Men nèg yo vini, yo gaspiye yon nèg tankou Fitjan, bèl entèlektyèl, byen pwentiye, fren ekonomis, yon òm de papye tankou Stiven Benwa, nèg yo fini avèk karyè l apati de sa yo fè yè swa a. Alòske Viv Ayiti se premye zouti politik ki te di se pou tout moun ki gen akò yo met vin sou tab la, depoze tout akò yo sou tab la pou n retire Ayiti nan sitiyasyon difisil ke l ye jounen jodi an. Malerezman, se pa sa k fèt. Nèg ap pouse lòt akò, y ap met lòt akò de kote pou yo kapab fè yon ti bagay restren, yon ti bagay pèsonèl, epi pou lage peyi a nan plis kriz. Pandan nou te toujou ap denonse Jovenel Moïse ki eli a 500 mil vwa, sou yon popilasyon de 12 a 13 milyon moun, kote n te di l pa gen lejitimite, jodi a 40 moun chita nan chanm otèl pou yo di yo eli prezidan, jodi a kot lejitimite sa ye la? Moutre nou lejitimite a. Bon n pa gen okenn pwoblèm ou eli yon prezidan, ou eli yon premye minis. Bon moutre nou wout ou pral enstale prezidan an nan palè a. Moutre nou fòmil ou pral enstale premye minis lan nan primati an. E moutre nou wout ki pou kout, ki pi kout tou, ou pral enstale chak grenn minis ebyen nan ministè kote yo pral afekte a. Donk nou vin fè peyi a pase pou yon rans. Nou vin fè larepiblik dominikèn pa p respekte ayisyen pi mal. Nou win fè ebyen le mond pa pre okenn ayisyen pou anyen kelke swa kotel pase nan le mond jodi an la nou fini komsi m ta kab di w avek yon seri de entèlektyèl peyi a viv ayiti vin di sa nou fè a la tou metel de kote paske ou pa gen okenn kotel ka rive nan chanm otèl nou fèl la kom pawol la di sak fèt nan carimi dwe rete nan carimi ebyen sa n fè a la tou kitel nan chanm otèl ke n fèl la la li pa gen okenn kote lap mennen peyi a. Timothé Rony pran abò SDP. Mesye gade koman politik. Lakòz nèg divize wi. Timote Rony te bò kote Nenel, bò kote Andre Michel, men bagay la mal pase jounen jodi a la a Timote Rony ap fè afè pa l. Li felisite nèg yo ki pote plent kont yon seri de mafya, men nèg sa yo tou je yo chèch. E konsa l di wi, je yo chèch paske nèg sa yo gen anpil nan yo k di lapide lajan. Li sezi pou l tande Demach sdp ap mennen an, fò l ta mennen yon demach konsa tou kont yon seri de manm sdp paske daprè li menm gen anpil nan nèg sdp yo ki kraze lajan peyi a, ki kraze bmpad, donk fòk ta gen yon ankèt ki mennen sou yo dabò. Donk vòlè k ap pote plent pou vòlè, mafya k ap pote plent pou mafya. Kòman n ta kapab rele teyorèm sa an matematik? Ann koute Timote Rony. Konsènan sdp ki t al depoze plent nan la Cour des comptes pou moun ki gagote plis ke 100 milliards de goud nan Luna, Viv Ayiti aplodi plent sa a. Viv Ayiti kontan plent sa a. Men Viv Ayiti t ap gen plis kè kontan si n te wè menm ekip sdp sa a te tou depoze plent tou pou nèg ki dilapide bmpad, pou nèg ki gagote bmpad, pou nèg ki fè sabotaj nan lajan bmpad, nou t ap pi byen kontan. E se avèk anpil tristès pou n ap gade. Mafya ap pote plent pou mafya. Vòlè ap pote plent pou vòlè. Je chèch ap pote je plent pou je chèch. Gang ap pote plent pou gang. E sa k bèl la, vòlè k ap pote plent yo, lòt vòlè sou kote a ap ri. Paske yo konnen se nan rizib y ap pase tèt yo. Donk nou vin di mesye komedi sa a, fini ansanm avèk li, paske l p ap mennen peyi a okenn kote. Konsènan 7 fevriye k ap rive la a, 7 fevriye se demen. Viv Ayiti se premye zouti politik ki te toujou di l pa nan Ariel, li p ap siyen okenn akò avèk Ariel, li pa nan okenn trete ansanm avèk Ariel. Men sepandan, nou 17 fevriye n ap nan lari an pou n di manda Jovenel la, kòm Jovenel te di se 7 fevriye l ap fini, manda Jovenel la fini, donk misyon Ariel fini. Men pandan misyon Ariel fini an, Nèg ki gagote lajan avèk Ariel ki te siyen akò 11 septanm yo, nou tou di yo pa vin ranse nan lari a 7 fevriye. Nou tou di yo pa vin kanpe kote nou 7 fevriye. Paske pou yon nèg vin nan lari a 7 fevriye pou vin di fòk Ariel ale, ou di mwens fòk akò la respekte, nimewo 1, djòb minis ou pran yo, ou ap remèt Ariel yo. Nimewo 2, paspò diplomatik ki anba zong nou yo, n ap remèt yo. Nimewo 3, djòb konsila nou mete ti mennaj nou, ti fanmi nou, Nan djòb nan konsila prèske nan tout peyi Ayiti gen rapò diplomatik avè yo, n ap ramne moun sa yo. Gagòt lajan nou bwote nan plizyè ministè kote nou te gen pil kat bon nan men nou. Nou t ap achte moto pou n fè moun kado pou yo pa pale. Donk se pou nou bay pwovenans kòb sa a e lè fini fò n remèt kòb la a leta ayisyen pou l antre nan trezò pblik. Apati de la, Viv Ayiti ap eseye tande nou. Sinon, ou wè 7 fevriye? Bon, n tou di nou. Ou wè si n ap vin nan lari an? Pa voye militan. 7 fevriye se nouk pou vini. Se nouk pou vini. Paske militan ki te mouri yo, yo te mouri pou nou te pran djob. Yo te mouri pou nou te pran pos. Yo te mouri pou nou te pran kob. Yo te mouri pou nou te reyisi. Donk nou menm nou reyisi zafè yo. Bagay la red net. Rosemond Jean li menm, vire tounen l toujou gon bonm l ap lanse. Eske lojik Rosemond Jean anlize l ladann nan, eske m ta kapab di se yon lojik pou w kapab fè manti sou yon seri de moun e nan pèspektiv pou kapab dekale moun sa yo, sa vle di fè yo pase pou sa yo pa ye. Paske depi lè Jovenel te la, Rosemond te toujou genyen politik li l ap mennen, pa bliye Rosemond s on Joveneliste. Jounen jodi a la m ta kapab di Rosemon pran abò Fritz Jean. Li vini avèk de detay pou l di ke pèsonalite y ap eseye kole sou vizaj Fritz Jean an, li pa moun konsa ditou, ditou, ditou. Li te bò kote Aristide, se yon krazèd peyi, kraze Bank Santral, e jounen jodi a la, yo vle fè anpil moun pran Fritz Jean pou yon sovè, pou yon moun k ap vin ede peyi a sòti Nan boubye ke li ye jounen jodi a. Donk, e pou Rosemon Jean, se toutafè le kontrè. Li vini avèk papye, e pi li lage sou Fritz Jean. E li di bagay ki fèt nan Ritz Kinam nan, il va le dire, se dire ke gen yon gang yo ta deside pou yo bay tèt peyi a, E pi avèk yon demwazèl. Kèl è sèt istwa? Bon, antouka mesye, an n pa rantre nan lojik sa paske e nou te konn ap soutni prezidan, nou te konn ap soutni senatè, depite, menm lè te gen bagay louch sou yo, nou te avèk yo. Men jounen jodi a la, m pa kwè oryantasyon seksyèl yon moun li objè de yon kritik. Bon, banm di nou yon bagay. Si gon masisi ki ka Retire peyi ya nan sal ye ya la nou pap votel? Paske jan peyi ya ye la mezanmi hein li pa yon kesyon de chwa seks yon moun ou pa ou konprann? Peyi ya se bandi kap dirije l se volè se mafya se tout bagay bon banm di w bagay si nou pran yon moun konsa an kwa sa deranj se ke se vi moun nan sa pa entèresem mèt la antouka fòm di ke Rosemon Jean li menm lè yo pozel kestyon sou dosye Mateli li di li menm li pa nan Mateli Yo di, te kwè w te nan Mateli. Lè w byen avèk yon nèg, sa vle di e plas ou plas avèl pou sa? E repons sa li bay wi. Antouka, ann tande Mesye Rosemond Jean k ap detripe Fritz Jean e k ap kase met nan men anpil politisyen pa bò isit. Fritz Jean se yon malfektè, se yon m ta di s on nèg ki te dilapide Bank Santral. e l pa dilapide Bank Santral pou tèt pa l sèlman, men li te mete l avèk Aristide, avèk avoka Aristide, yo manje ni Teleco, yo manje ni Bank Santral. E sesi, gen moun ki te konn, ki t ap di m, monchè, èske nou gen prèv de sa n ap di yo? Enben, jodi a. M pral pèmèt nou pran imaj, paske m gen dwa pa gen posiblite, mwen pa pèmèt pou m ta gen remèt nou tout kopi, pou n ta gen fotokopi tranzaksyon Fritz Jean te fè avèk Irac Osben ki se avoka Aristide, kote Fritz Jean non sèlman l pran pou tèt li, l pran pou Aristide, men li transfere sou kont Arach Osben 29 milyon dola ameriken pandan l te nan Bank Santral. Pandan l te nan Bank Santral, yo rive fon kontra avèk Teleco. Ozetazini, yo arete yon ansanm de senatè ki te enplike nan vòl, nan gaspiyaj Teleco pa nou ann Ayiti. Poutan, lakay pa nou, Nou rann moun sa yo k tap dilapide peyi a, jodi a nap fè yo célèbre. Yo tèlman célèbre, yo al kache anndan repiblik Montana, masi, madi, met ansanm avèk 3 akò akwòkwò ki genyen Penn, se Penn, se 11 septanm. Se Montana mete avek Massi madi pou jodi a ba nou yon gang, yon chef de gang, yon chef de dilapidatè fon trezò piblik peyi a kom prezidan epi ba nou yon manm Massi madi kom premye minis. Men sa nap tann nan peyi a. Fritjean sa a. Ki vin genyen, lè m al gade dosye a, m pran dosye a, m dekòtike li, m gade, mwen jwenn atravè dokiman Venel Joseph ban mwen an, Fritz Jean transfere sou kont avoka l isit Ozetazini 29 milyon dola. Sèlman pou avoka l isit la. Resevwa pou kont pa l li menm, pèdi an pa l. Sa vle di, sou onorè. Memorandum, 13 avril, se Bank Santral de la République, Memorandum, comment dirais-je, Mesye Fritz Jean. Men li. W ap gade 223740 dola via Teleco, Ara Cosben. Lòd pou depeste pou Ara Cosben. Toujou. Mesye toujou Fritz Joseph 5 avril 2000. Kòb Teleco Kòb yo pran nan Teleco Se sak fè ou wè Teleco vin fè fayit li paka li paka fonksyone Nou wè Teleco Depi Teleco vin fè fayit li tèlman paka kenbe yo likide l. Toujou Teleco. Desan venn twa mil sèt san karant Premye jiyè mil nèf san katrevendiznèf Toujou Teleco. Avoka isit. A osben. Nou pa ka pran anko osben ou an. Pou site sa selman. Pou m site non map m pou n site non pou n site toujou. Yon ti bagay toujou. Yon ti bagay toujou. Le fritye ki pi serye an Ayiti. E se li yo pran jodi a pou al rezoud pwoblèm peyi a genyen. Alòske l te responsab Teleko a, Bank Santral, yo kase l. Epi yo fè Teleco fè fayit. Ebyen, nou mete yo la a kòm nan pran imaj pou nou moutre peyi a. Apre sa nan pran imaj. Ok? Pa mande nou pou nou fè silans. 7 fevriye pap ka gen silans lòske nou aksepte tout ekip moun ki planifye, ki te ko-otè, otè, Entèlektyèl asasina Jovenel Moïse ka kachann do otèl epi pou yo fout nou yon nèg ki te dilapide trezò piblik kòm prezidan epi fout yon nèg ke tout moun konnen menm lè se kòl men dan tou lè peyi di mond. Lè w aksepte w se masisi, gen misyon pa w. Pa yon lèt osman, osmon, pa yon plas. Deplas, chak moun gen plas yo. Ay sa pa ka sou moun. Sa vle di, si sou Jovenel Moïse nou te kraze peyi a paske l te di dekrè kòd penal te otorize gason marye a fanm, gason marye a gason, peyi a te kraze, jodi a nou pa ka pran mwen kòm premye minis. Pa yo. An nou klè nan sa. E, piga nou konprann mwayen ekonomik nou. Mwayen pou nou mobilize bandi nèg ak zam. Mwayen pou nou jwenn pou se nou kap ale nan gran otèl, pou se nou ke kominote entènasyonal la paske chak fwa kominote entènasyonal la bezwen fina yon peyi, li pa lage bonm sou li. Yo chèche mòd de politisyen a la manyè ayisyen sa nou gen la yo epi yo voye nan peyi sa yo paske yo konnen yap jwenn plis siksè ke yo te lage yon bonm sou yon peyi. Ayiti ap detwi jan l ap detwi a paske blan envante yon lòt fòm bonm nikleyè, yon lòt fòm de kowona, sa vle di, yo di, ou wè politisyen ayisyen yo, sa yo nou wè la yo, yo ekivalan a kowona, nou pa bezwen voye lòt plis lòt kowona sou Ayiti, kowona sa yo kapab Gen mwayen 1 pou detwi ekonomi peyi a, pou detwi la famiy peyi, pou detwi lekòl, inivèsite peyi a. Sa vle di, se sa k fè ou wè jodi a blan prèske pa okipe nou, paske yo kwè avèk kowona pa nou an, n ap fini pa detwi, pa rezoud pwoblèm peyi. 1. Fritz Jean pa gen kredibilite ak moralite pou l ta, pou misye. Prezidan menm repiblik Montana a fwa pou Ayiti. Sa vle di moun nan Montana, nan repiblik Montana a konteste Fritz Jean. Paske si Jovenel Moïse ki te gen 500 a 600 mil moun lal nan 2 eleksyon, li pat gen lejitimite pou fè refòm nan CSPJ, li pat gen lejitimite pou l monte konsèy elektoral, li pat gen lejitimite pou te bay enstriksyon a lapolis Pou kraze gang chak fwa la police al fò entèvansyon yo di jovenel voye fè masak m ta renmen konnen aprè 7 fevriye kòman pou 40 moun pou 25 moun pou 25 krèy ki fèman nan yon chanm dotèl ki fin fwote k fin frap ansanm epi di jodia li ka non yo menm yo ka nonmen yon prezidan bon mwen m pa divize a mateli m pa di divòse a mateli paske m pat marye ni plasak mateli m degage m pa di sa. M gen yon pozisyon politik, konviksyon m, lè m konnen jodi a si m te ka gen Martelly kòm prezidan, se lavalas ki ban mwen Martelly. Si lavalas ban m Martelly, si m gen konviksyon, m fèt pou m anbrase Martelly paske lavalas la se yon bagay a rejte. Paske lè lavalas pa sou kote, li pran ni sa k bon, ni sa k pa bon. E gade ki moun tou k ap pale pou Fritjean yo. Lè lavalas pase, lavalas pa konstwi, lavalas se detwi l detwi, se bwote l bwote l ale. E se sa k fè nou gen tèl tip de rezilta. Si Martelly, Jovenel Moïse, te vle rete fidèl, koyeran a Martelly, rekonesan anvè Martelly, tout sekirite konseye Jovenel Moïse, se Martelly k bay yo. Tout sekirite ki avèk. Epi pou met nan tèt ou, menm lè son semèn, fò yo konnen. Yo gen 1 an 1 jou pou yo konnen kiyès ki touye Jovenel Moïse. M wè gen moun kap fè tèt cho, paske nou menm nou gen lwil masketi nou kap brile la pou 1 an 1 jou. Jou pou jou, dat pou dat, jou pou jou, dat pou dat, nap jwenn tout ansase. Gen gen pou fou, gen pou tonbe gen pale, gen pou anraje, gen pou al fete tè anba machin, gen pou, jiskaske gen kap vin di nou, tanpri fè silans pa pale ankò. Pa yo! Martelly di se traktasyon sa yo ye, nou pa kap akize moun, kite la jistis fè travay li, se sa l di. De ki jistis yap pale? Lè Martelly te ka ede nou fè jistis la mache a li menm se bal lap mache fè sou lanmò Jovenel Moïse. De ki jistis? Ozetazini pa gen sistèm jistis ki pi fò ke Lèzetazini Damerik. Nou ka konstate apre lasasina de John Floyd, se sa? Jòj Floyd. Jòj Floyd. Ki sa k pase Ozetazini? Pèp ameriken an di nou pa p tann jistis sa a sèlman, fò n mete lwil ak sèl, gaz pou pèmèt jistis amerikèn nan mache. M pa bezwen di w pou ann Ayiti, Paul Denis enplike nan asasina Jovenel Moïse, jij retire manda dèyè l, polisye k te nan kesyon san òdonans poko soti ap libere. M pa bezwen di w tout gwo nèg ki patisipe. W ap gade Dimitri Vorbe, Reginald. Reginald kòman le asasin Reginald Boulos ki te di yo vwayaje yal planifye lanmò Jovenel yo wè Jovenel mouri li menm li tèlman gentan konnen l koupab li pran egzil pou li or jiskaprezan pa gen manda dèyè l nap konprann Reginald Boulos Dimitri Vorbe Don Kato nan tout lari ap fè rara alòske Kato di piblikman 2018 se dènye kanaval, se dènye 18 novanm Jovenel Moïse ap gen pou fete. Vous avez écouté, vous avez regardé et vous avez tiré un maximum de leçons, kisa w di tèt ou? Jan bagay yo pati la ou deja wè ou gon espageti nan men w. Sa vle di e chak grenn met tèt on kote. Donk, jan bagay la ye la, m ta kapab di pa gen ankenn feso konvèjan euh pour dire que on va sauver le 7 février. Jwèt k ap fèt la pou kiyès l ap bon? Konklizyon, Pou kiyès l ap bon? Ebyen e pou moun ki la a wi, pou Ariel Henry. 7 fevriye yo, il va y avoir manifestation, epi gaz ap bay, kout wòch ap voye. Le 8, Ariel toujou la pi rèd. Epi kounye a la nou menm, n ap fè bleng bleng. Pou ki sa nou pa ka mete tèt nou ansanm pou n defini yon veritable perspective. Lè nou defini tout perspective sa yo, Ariel Henry ap wè l pou kont li. Men, nou divize, sa a di l ap fè a gòch, sa a di l ap fè a dwat, sa a di se mwen k pou prezidan, sa a di se mwen k pou premye minis. Li pa ka ale konsa. Fò n aksepte paske lè yon match ap jwe mesye, se 10 jwè ki sou tèren, epi gon moun anba kan k rele gadyen. Lè jwè yo pran boul la, se direksyon lòt kan yo fè. Dè fwa yo bay pas an retrè, se pou kapab, m ta kapab di, redemare jwèt la pi byen. Paske lè jwèt la enpe kòse, tout espas fèmen, ou pa kapab pouse pou pi devan, ebyen ou jwe an retrè pou kapab rale ekip la. Men, ou wè match k ap jwe la mesye, chak nèg ap kalonnen, boul la vini, Li biw li voyel jete. Lè boul la vini sa ki patizan ankò li biw li voye jete. Ba la pap ka ale konsa non mesye. Fò n antann nou. Paske 7 fevriye a se demen. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vou zapresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.